Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon maten an pandan ekip RL prod la Nan zòn Matisan, paske ou konnen nou menm nou toupatou, nou Okay, nou Kanperen, nou Manich, nou nan depatman Nip e nou nan Lagrandans an menm tan paske pa bliye ke nou gen yon kouvèti nasyonal. Pandan nou nan zòn nan, nou wè de twa kamyon baskil, genyen peltez, genyen lòt materyèl ki kòmanse ap fè va e vyen sou wout la. Epi, nou di sa k pase? Gen de twa moun ki di. Se travay yo pral fè la wi, yo pral kòmanse ranmase fatra, yo pral kòmanse klere zòn nan. Nou di bon, si gon travay konsa k ap fèt, bon, fò n ta fè yon kanpe gade tou nou menm, pou n wè ki sa k pral pase. Ebyen mezanmi, mwen menm pèsonèlman m sezi. E anpil moun ap sezi tou pou wè sa k ap pase jounen jodi a. Fò n di ke batay nan Matisan se yon gwo batay. Èske genyen lapè? Y ap mache tou piti nan wout la, men yo poko fin rive a san pou san. Dyalòg yo toujou ap kontinye. Chak nèg rete nan limit yo. Men gen yon grenn bagay pou konprann, se ke nou nan yon sitiyasyon katastwofik. Sa vle di, Tranbleman tè. Se sak fè w wè gen pasaj. Donk, anpil moun kapab pase nan zòn nan pou ale nan depatman Sid, pou ale anpil lòt kote. Men grenn ti kesyon w ta kapab poze tèt ou pou di, eske apre yo fin regle koze tranbleman de tè lan, kesyon rekonstriksyon Gran Sid peyi an, èske se konsa wout Matisan an l ap toujou ye? Paske kounya a, m gen enpresyon yon nèg ou kapab ale nan Matisan, w al kale kò w jan w vle. Men, apre sa, èske bagay la ap toujou rete konsa? Oubyen, èske yon bon maten la w p ap leve w tande yon lòbèy pete? Yon lòbèy pete paske se nè pa pou lapremyè fwa genyen yon lojik sese l fe konsa. Menm lè nou poko ladann nou, paske nou nan yon sitiyasyon difisil donk tout moun oblije fè trèv pou kapab ede sinistre yo. Mwen m sezi pou m wè sa k ap pase nan Matisan jodi a la a, anpil travay ap fèt sou wout la, komite a big respect, big respect for Ti Lapli, big respect for Krisla, big respect for Izo paske se 3 mesye sa yo ki konsène pa sa n ta kapab rele blokaj e deblokaj Martissant. Nou pral vini tou talè avèk yon deklarasyon Ti Lapli pou n fè yon analiz paske se kelken ki a toujou parle d'or. Epi aprè n ap vini avèk de twa lòt reyaksyon paske nou gen anpil reyaksyon nou pote pou ou. Men dabò, an nou swiv kòman sa te ye avèk kelke reyaksyon di gran piblik paske se yo menm ki toujou fè wout la. Lè gon sitiyasyon bleng bleng ki rive, ebyen tèt chaje a se pou yo l ye. Satisfaksyon ouf de soulajman pou lèjan k yo menm anpwante zòn sila a, kounya n ap degaje nou, m vle pale nan non komite a, nan non tout lòt moun, se degaje pou n degaje n pou kwèlye la a pou ke ebyen lapè sa a li kapab efektiv jan nou pale de li an, de manyè aske tout moun ki te ale yo. pou moun sa yo kapab tounen. Ke yo voye nou la, se ke gon antant ki jwenn, e sak fè nou la. Nou pa tap se pou nou pou tèt pa nou, nou pa tap la men. Dèske otorite se tèt nou yo voye nou, se ke nou gon asirans ke nou ka la. E nou pa pè pou vi nou la? Bon, e m kwè depi se voye yo voye nou, m pa kwè nap pran alèz avèk pouvwa Bondye a, m pa kwè nap pran alèz. Sa vle di nou pran la pou nou bay tout nou menm la pou ke nou pap peye twazyèm nan jan nou te ye oparavan. Ojis, eske si pa gen vi, si pa gen pwòpte pa gen vi? M kwè depi gen pwòpte ap gen vi. Mwen menm sa m ta renmen, m ta renmen moun yo vini nan zòn nan pou ke vi a kontinye jan l te ye oparavan. Depi kilè pwòpte sa a kòmanse? Bon, m kwè jodi a la nou kòmanse. Konbyen jou li ap dire? Bon, m pa ka di w konbyen jou li pase. pou tout popilasyon kap viv alèz m kwè yo ta met tèt yo ansanm pou yo fè yon koze pou yo kite fè travay la m gen yon mesaj map voye ba otorite anplas yo tou fò otorite anplas yo pran ka nou an konsiderasyon ti mwayen yo ba nou an li pa ka reponn a bezwen nou li pa ka reponn a bezwen nou wap gade jis kounye la lekòl fèmen lekòl pral ouvè jis kounye m gen kadè nan pye m pou m pa pran Daprè sa yo ba nou an, li pa reponn apèl jwenn. Mwen la men otorite k ap tande yo, yo wè si travay l ap fè a se yon travay ki imilyant, se yon travay pa nenpòt moun k ap fè l. Men nou menm, nou fè l paske pa gen soumesye, nou gen travay n ap travay, nou pa gen anyen pou n fè. Se yon sèl bagay pou yo otorite yo panse avè nou, pou yo ba nou yon bagay ki kapab reponn a bezwen nou. Yo pa ba nou prim de risk? Non, yo pa ba nou prim de risk. Depi konbyen tan w travay nan travay piblik? Bon, m pral gen 11 an. Monchè m toujou la e fè wout la avèk anpil enkyetid men nou konnen Bondye konnen tout bagay ke nou ka e Dye ka fè tout bagay ka fè wout zòn sa rekipere ankò. Monchè m wè wout sa kap pase la mwen blokye. Nan matisan e m wè vrèman tè tè ap fèt men m wè sa son lòt chanjman. Sa kòmanse ba w konfyans e. Monchè sa ban m yon konfyans ke matisan ke zo decheche sa yo ti vyann ka pouse sou yo. Ou abite matisan oubyen ou pral kafou? Wi m abite matisan ke se apèn ke m sòti m deplase akòz de bagay sa men se kafou m rete la. Ki bò w ye kounya la kay ou? Kounya se kafou m rete. Ou abite oubyen w ap retounen? Monchè mwen menm demen si te vle si yo te ka. kreye lapè a m te ka retounen m ta dwe pase kote li a m panse vrèman. Ki mesaj wap voye bay nèg la zanmi ou travay la ka kontinye ou travay sa yo ka kontinye. Monchè mesaj m te ka voye di ke nou tout se ayisyen peyi a se pou nou li ye ke nou te kapab fè vrèman fè pèp la konfyans ke pou leta te ka pran reskonsablite li e pou nèg sa yo te kapab vrèman e fè lapè e ak tout bagay sa yo pase sa nap viv la la l pa bon pou nou nou tout se ayisyen nou vle viv e an atanke de ayisyen. Ou konprann? Men m pa rete kwè k ko gen lapè vre. Ou gen yon mesaj pou otorite yo? Yo konn fè, yo konn abitye fè sa deja apre sa sa reprann. A men sa k mwen, otorite yo pou degaje yo pou yo konn ki sa y ap fè. Ou konprann? E pa nou menm, se pa yo menm, se otorite yo ki konnen lapè a, ki jan y ap fè l. Dakò, mèsi. Ou poko wè l pase moun pa ka pase lib ladan l? Nou te kontan avèk ou sou chanèl la nap tounen toutalè avèk deklarasyon ti lapli a pou ou epi aprè nap tounen enpe pli ta pou kapab pote lòt emisyon pou ou paske nou konnen RL prod se 24 kè sou 24 7 jou sur 7 mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de partaj mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.